Mwen se fout miche bwa. Talè, talè, talè. Chef mwen yo, ou konn sa ke map bat miche? De, twa. Mwen samdo la, ou konn sa ke map bat miche? Miche son nèg m konnen miche feye byen. Miche nèg sou deye bola kay mwen. De, twa. Miche de zot twop men. Fè nou kite tande men. Gyet manman nou. Le ou ba nou respè nou pa konn se respè ou ba nou men. Bonjou bonswa tout moun, tou depan de lè, moman ou pral gade epi tande videyo sa, kite m anonse w ou sou Sofia TV 83, rezon enfòmasyon an, nou pral depoze valiz nou presizeman nan Latibonit nan zòn Savyen kote mesye yo ap frape pi di, koalisyon Jan Deni an li menm nan tèt li genyen ti mepri ak lòt moun pwofesè lekòl ki pran lari a, resevwa plizyè materyèl tankou liv ak kreyon epi kote sourit li menm frape pi rèd ankò, li mete Gracia Delva s nan lari. Yon sitiyasyon tansyon k ap devlope nan ba Latibonit lan nou aprann yè aprè midi yon bebe pran bal e se ekip ki deplwaye e sa w tande a la plizyè moun pase alenfinitif anba men mesye sa yo. Nou pral tande epi gade sourit ki soti nan twou l depi kèk tan anpil moun pa gen nouvèl sourit Men enfòmasyon yo, pou ki rezon e poukisa tou Sourit te deside mete Gracia Delva devan e ki sa Sourit te genyen an patikilye de bon l ap sere oubyen kache pou ansyen senatè a. Jounen jodi a la Ti Mepri reprann Latibonit. Nan yon mesaj, yon videyo anrejistre, Ti Mepri k ap bay liv ak plizyè elèv lekòl e gen moun ki di se moman ou jamè. Bandi yo pran latibonit e yo ranplase leta nan tèt peyi dayiti. Medam mesye nou pap rete anpil an nou antre nan detay enfòmasyon yo. Moun afè chanèl TV bon prezante nou, nou se Sofia TV 83 rezo enfòmasyon. Mesye Nou konn kiyès kap ba nèg save yo zam avèk bal Nou konn sa m vle di w Si senatè a pat renmen twazyèm twazyèm machan Desalin twazyèm non an konprann. Konsa li t ka gentan voye anpil bandi al fè anpil aksyon nan jan tout otorite yo ap fè tou, konprann sa m vle di w? Mwen menm m souri. Dat m byen a Gasya, Gasya pako ban m yon bout zam. Konprann? Mal sa misye anpil, li pa janm met yon move ide nan tèt mwen. Konprann sa m vle di w? Tout sa m ap fè, misye toujou ap blame m. Konprann sa m vle di w? Demen m ap fè yon bagay, misye prè pou l ta voye kòb ban mwen pou m pa fè vyolans. Konprann sa m vle di w menn? Misye pa nan kad sa yo menn, konprann sa m vle di w? Afè voye bal ba nèg sa vyen manti. Konprann sa m vle di w? Tout moun konnen se otorite yo, lòt otorite yo, ou wè nan bezo, nèg a vès yo k ap fout gen nèg Savyen. Bon nèg yo konn nèg yo pa janm nèg Savyen, nèg Savyen pa janm lonmen non senatè a, yo lonmen non Fofàn, ou wè nan bezo. Youri, senatè a se senatè pa m li ye menn, senatè a, si gen de jès si l ta fè, si l t ap fè se avè m pou l te fè yo menn, ou wè nan bezo. Senatè a pa vle vyolans e lapè misye ap preche menn ou konn ap bezou kote yon nèg wè senatè a menn mwen menm ki mwen menm pa janm wè senatè a ou konn ap bezou menn mesye chache bagay pou nou regle tande papa ou konn ap bezou pa lonmen non senatè a ankò patnè ou konn ap bezou baz pa lonmen non senatè a si senatè a te konn kreye bandi m tap gwo bandi m tap gwo asasen ou konn ap bezou. Wè map viv la sou sou ti mayistra di nò mwen ta bezwen epa anyen gen nan menn non misye t fèm konsa misye t fèm poze lap banm sèvis menn ou wè nan beto tout nèg yo banm sèvis tout delege banm sèvis ou wè nan beto nèg yo pa konnenm nan vòlè se moun sa nèg yo renmen ou wè nan beto menn lè wap fè kidnapin ou pap bloke machin ou wè nan beto wèm gen men zam sa e pou pèp. Pandan pèp la an danje, kit machan an danje, se mwen menm. Yon bon avezou gen nèg k ap vin ki fè kidnapin machan. Depi m pase nan zòn nan, konbe fwa m tire, tout bagay la pèmen. Nou konn avezou? Dèyè m rete, se twazyèm m rete, twazyèm Desalin. Nou konn avezou menn? Yè, machan. E la n ap kale mouda nou, pa gen san vyolans. Nou pa konn pou lòt kote menm. Nou konn avezou? Twazyèm nou an tèt, fwèt rive machan. Nou konn avezou menn? Senatè a respè pou ou, wòge ve moun. Mwen te rive fè yon kout fil e mwen yon sipò. Sipò a se Jean Denis an aksyon ki te ede nou fè sa n ap fè a. Direktè a pale avèk li e li menm li wè timoun yo anvi konnen. Nan tèt kole avèk ekip Jean Denis an aksyon an ki gen Monod Pierre Louis, kowòdonatè l, se 2 kowòdonatè ki t ap pale, yo jwenn yon definisyon. Map gade l paske m pap vle di mwen Teresa menm jan gran grif kenbe l kap siye popilasyon an se pou se sa m pa dakò si nou pa retize mwen te rive fè yon kout fil e m te yon sipò sipò a se jan de di an aksyon ki te ede nou fè sa nap fè a. E li te pase isi a, jan nou wè timoun yo. Direktè a pale avèk li. Direktè a pale avèk li, e li menm li wè timoun yo anvi konnen. Nan tèt kole avèk ekip Jan Deni an Aksyon an ki gen Monod Pyè Lwi, kowòdonatè l, se 2 kowòdonatè ki t ap pale, yo jwenn yon definisyon, y achte pwè de 600 liv. De premye ane jiska sizyèm ane. N ap avanse, ebyen nou ap desann nan depatman Latibonit, ebyen n ap di w o nivo de depatman Latibonit, ebyen yon sitiyasyon ki ap devlope nan depatman Latibonit, kote ke pa genyen okenn chèf, ebyen ki di pèp la ni viv, ni mouri, ebyen malgre ke genyen yon direktè depatmantal yo enstale o nivo de depatman Latibonit, li gen plis pase yon mwa. e kote ke li pa regle anyen ebyen nap diw ke se bandi savyen, bandi yo ki yo menm yo sot tire sou plizyè machin ebyen nan zòn pon wouj ebyen e pon wouj se yon lokalite o nivo de komin lyankou ebyen daprè e enfòmasyon yo ebyen gen yon dam ki e potko e kapab wè ebyen kote ke li menm li arive pran ebyen e bal ebyen nap diw ke. e malgre ke dam nan li menm li tonbe e byen pandan lap kouri li tonbe men e li kouche atè a nan zòn kannal e byen tout figil yo te plen san e byen li pat arive e mouri e byen nap do ke se te o nivo de zòn nan e byen nap do ke genyen Magalie se non dam ki li menm ki pran yon bal bandi e byen ki menm arive e pèdi lavil nan zòn Moro e byen nan e minit sa yo e byen nap soulinye w e byen pou di w ke Magalie se madan yon ougan e byen anpil moun konnen. Ebyen sou non ki rele Kanirye ebyen nan zòn sila ebyen nap do ke se yon madanm ki li menm podyab moun yo sot nan mache yo ebyen kote ke bandi ebyen Ti Grif ebyen kounye a se yon seri de izolan, izolan ki li menm ki fè pati de baz Savyen ki li menm ki vin monte ebyen gwoup li o nivo de zòn lekòl nasyonal zòn Bowotrè. Ebyen malgre ke zòn nan li menm li fasil, ebyen lapolis pa janm fè okenn entèvansyon. Ebyen bandi yo mete fen nan lavi chofè machin ke wap gade la. Se yon chofè kamyonèt ki pote pwa, ebyen kote ke nap di w ke bandi yo menm yo san fwa ni lwa, ebyen yo fin tire chofè a kounye a yo menm kisa yo tap fè yap dechaje machin nan. Se yon sitiyasyon ki vrèman konplike ebyen nan Moro pou jounen samdi 25 mas 2023. Ebyen se nan zòn bò lekòl nasyonal la men selon enfòmasyon yo ebyen nap nou ke polisye yo ki montre ke yo menm yo enpuisan ebyen sa li menm jis pase ebyen yo pa arete e vrèman ebyen men gen enpresyon ke polisye yo menm ki yo menm ki sanse fayi ansanm avèk misyon yo ebyen kote ke nap nou ke moun yo menm yo kanpe nap nou gen anpil moun ki yo menm ki sanse ap pale nan menm kad dosye sa nap. avanse jan ke nap gade l la ebyen nap di w ke gen chofè yo e ki yo menm ki la nap di w ke enfòmasyon yo sa byen mete pase vè 5 è e 34 nan aprèmidi kote ke chofè machin yo menm yo te rete atè toujou pat gen okenn otorite ki te vin leve kò a ebyen nan minit sa ebyen nap soulinye w tou e nou fè w konnen ke aprè bandi yo te tire sou ti kamyonèt la ebyen pandan ke lènmi tap kouri e nan mi an ebyen yo pat gentan rive e sou kamyonèt la men. Pandan yo pral parèt la, kote ke genyen, ta sanble gen yon antèn, ebyen ki fè yo konnen ke cha, ki cha blende a, te pran direksyon pou vin repouse yo, ebyen nan zòn nan. Men sa, men malgre sa ke yo te arive deplase, ebyen nap di w ke o nivo de lapolis, ebyen lapolis li menm ki sanse pat rive fè anyen, kote ke chofè a te di yo, ebyen mezanmi ban mwen yon ray pou m te ka ale, Ebyen di chofè di chofè ou mèt deplase jiskaske chofè a lale ebyen lè ke bandi yo menm ki te kache ebyen yo arive touye ebyen sa nou ta rele e chofè sa ke wap gade la misye rele volvic ebyen li se moun dezam son chofè e ki tap pote pwa ebyen se li menm ki arive pèdi lavi li nan minit e ke nap pale la ebyen nap di ke e bandi yo yo menm yo sanse ap fè le laj tandiske lapolis. Nasyonal Dayiti, Direktè Depatmantal la, li pa di moun yo ni viv ni mouri se menm jan ansanm avèk Ariel Henry ke li menm li ap bay. Kriz nan peyi Dayiti genyen Etazini ki yo menm yo chanje plan pou yo kapab tounen vè l'ONU ebyen pou yon misyon de mentyen de la pè nan peyi Dayiti ebyen aprè echèk presyon pou deplwaman yon fòs miltinasyonal pou kapab konbat gang yo ebyen selon Miami Herald. Paralèlman Kanada. Li opte pou ke gen yon plan fòmasyon pou lapolis nasyonal e l pwomèt yon montan de 250 milyon dola ebyen yo menm yo vle bay ansanm avèk gouvènman an avèk lapolis pou yo menm yo kapab al fè fòmasyon pou polisye yo. N ap kite dosye sa ebyen n ap di w ke se yon nouvèl kote ke nou ap retounen lakay nou ebyen gen yon gwoup mesye ki yo menm ki. ap defann e pou ke popilasyon Lèmik kapab viv an pè malgre ke mesye yo, yo genyen e zam, yo gen zam nan men yo men sa pa anpeche ke yo menm yo toujou ap konbat enben se pa gras ansanm avèk mesye sa yo ki bay tèt yo non enben koalisyon Jan Deni enben n ap do ke enben mesye yo se yo menm ki e pote tout san fwa yo ki pèmèt ke bandi sav yo pa fin touye tout moun nèt ebyen nap do ke genyen kowòdonatè kowalisyon an ki se Ti Mepri anpil moun konnen ebyen misye parèt tout kò li ebyen kote ke li vle pran plas leta e kote ke li menm li ta ale nan kad yon lekòl nan zòn Jan Deni nan Ti Rivyè Latibonit ebyen kote ke moun ki pat konn Ti Mepri. Ebyen jodi a gras ansanm avèk nou menm e moun afè bon ti vi ebyen ou pral gen chans pou ka konnen ti mepri kote ke li menm li ta ale nan on sal de klas kote nan on lekòl ebyen gras ansanm avèk mesye dam Jean Denis an aksyon yo ebyen yo pèmèt ke yo bay e timoun yo e e e liv ebyen avèk kaye plim ebyen. E mepri ki li menm ki tap pale kote ke li menm li di ke li pa ta renmen pou ke e jèn moun sa yo, ti moun sa yo menm yo ta vini pou yap vin kenbe zam. Malgre ke li menm li kenbe zam pou l wè si l te kapab defann e ben popilasyon an, defann enterè moun yo e men fas ansanm avèk e gwoup e gang Savyen ki ap teworize popilasyon an. E ben. Nou pral gen chans mesye ke nou menm nou wè ansanm avèk ki abiye an krèm e wouj la se li menm ki rele Timepri anpil moun ki konn ap tande Timepri ki li menm ki toujou ap defann ki toujou kanpe anfas gwoup gang e savyen gwoup mesye sal yo malgre ke jan nou diw li yo menm yo gen zam yo di ke yo prè lè yo fin batay kont gwoup gang savyen an pou yo menm yo remèt lapolis zam yo piske nou wè lapolis li menm li sanse demisyone mesye yo tou anonse apati de mwa lavril la. Ebyen piske yo wè lapolis pa fè sa ebyen yo menm yo pral okipe plizyè zòn pou yo ka kontrekare gwoup gang sa yo. Ann al koute ebyen deklarasyon Mepri ki li menm ki tap pale. Ebyen Mepri sa banm di w ke misye vin reprezante kòm yon sovè pou moun latibonit paske si se pat li menm malgre ke mesye yo gen defo yo wi. Men si se pat yo menm monchè m panse ke ki te kanpe anfas gwoup gang sa a e ke yo rele Savyan ki ap tchwe moun kap teworize moun ebyen m panse ke Latibonit tap fini. Ann al koute ebyen deklarasyon kowòdonatè kowalisyon an e Mepris ki tap pale e pandan ke yo menm yo tap eseye ale bay kèk liv ansanm avèk jèn yo kote ke li di jèn yo pa kenbe zam paske zam nan pa bon menm si ke yo menm yo kenbe zam yo bezwen pou yo fini avèk gang nan yo menm pou yo ka al regle lòt aktivite yo. Ann koute l. Vwala an nou tande ti mepri medam mesye bon e bon misye li menm e bon li pran yon lòt chemen kanmenm e kounya la jodia la se se tris hein se grav se trè tris leta tèlman pa egziste kounya la se se se seri de lòt jèn gason ki oblije ap ede popilasyon an se seri de lòt jèn gason ki ki nòmalman pa ta ki pa ta dwe menm gen zam. ilegal nan men yo, ebyen jodi a la se yo ki oblije ap fè fas avèk yon lòt gwoup gang akoz leta pa egziste, pa gen premye minis, pa gen anyen anndan yon peyi medam mesye. Eske lè nap di nou wè nan kisa Ayiti tonbe la, Ayiti efondre nèt nèt nèt nèt, se grav la. Jodi a la mwen oblije ap pase yon videyo swadizan yon lòt jèn ga, gwoup jèn gason ki gen zam men ou oblije pase l paske yo menm yo mye ke leta, yo mye Ki lòt gwoup sa kap fè kadejak kap fè seri de vye bagay sou sosyete an medam mesye. E jodi a resepsyon l te fè a se sa l te fè a ki pemèt li tounen jodi a. M pa ko ap di men li menm li pral pale avèk nou ki sa l te santi anvè nou menm jodi a ki pemèt li tounen e tounen l tounen an li pa vini avèk bòkichòy non men Li pote sou lavi nou. Avèk nou kòmandan e e pa kòmandan ankò non, kowòdonatè Mepri pral fè yon ti pale avèk nou. Lè m salye nou. Tout paran ki ta wè tou. Pou tou de moun la di ke lekòl la vle di a Mepri se lekòl la se fèmen akoz pa gen liv pou timoun yo etidye. Vwala antouka e nou te senpleman vle moutre w sa men antouka se tris e pale e n ap avanse nou pap rete nou gen pou nou fè yon ti pale avèk Deniz e medam mesye nou menm nou toujou di l nou pap fè pwomosyon pou gang men e n ap gade bagay yo la e mwen swete ke nou pran konsyans e nan ki eta peyi Dayiti ye wi frè pa m.